Medam mesye bonjou bonswa yon lòt fwa ankò byenvini sou platfòm pa w la ki rele odit oubyen machann enfòmasyon pou yon nouvèl emisyon apre ke avoka pèp la André Michel te pran yon gwo chaplèt ebyen li pran nan kouri pi rèd nou gen vòys pou ou kote yo avili Mèt Andre Michel kòm nèg ki ta nan gang. Medam mesye mèsi di fè ke w abòne deja si w potko abòne fè sa kounya abòne kòmante layike pataje mande yon fanmi yon zanmi yon pwòch abòne avèk nou se sèl mwayen ou kapab sipòte nou nou pa vle fè video a twò long an nou tande kòman yap avili mèt Andre Michel ki ta nan gang nap tounen tale pou tout detay. Laprès pale, ekri, televize, mwen salye popilasyon k ap gade m la, pèp Tòsèl la, Pènye, Ti Moulen, dyaspora yo, tout kamarad yo, m salye nou. Jodi a m santi ke m ere paske m ka kanpe pou m fè ti pwen dprès sa pou m mete popilasyon mwen an konfyans, pou m fè yo resanti ke mwen la pou yo e m toujou la pou yo. Pou yo pa gade egzakteman sou sa k ap di ni sa k ap pase. pou y ap viv avèk emosyon ni y ap viv ak tansyon. Mwen vle dirèkteman pote yon presizyon pou yo ka konnen dirèkteman pwoblèm k ap pase a, ki sa ki gen ladan l. M vle fè ke tout popilasyon an, tout sektè politik la, konnen ke travay yo wè kap fèt la se pa yon travay m te ka di w jan lapolis di ke yap fè operasyon an mwen vle yo pote yon atansyon trè klè pou yo okouran ke m tap goumen avèk sektè demokratik nou te gen yon bi ki te byen detèmine nou te gen yon angajman ke nou te pran. Touswit, nou te vin aprann ke yo te arete senatè John Joel. Nou vin gade ke gen yon nòt ki sòti. Imedyatman nòt la fin sòti, gen anpil nèg ki panike. Gen anpil nèg ki boulvèse. Vwè ke nou konnen klèman direktè lapolis la li sòti nan sektè demokratik se Nenel ki bay miche. M vle fè nou konnen ke batay kap fèt la li pa yon operasyon dirèk. Si l te yon operasyon m panse ke nou tap wè lapolis tap fè arestasyon, yo tap konfiske, yo tap di tou tout jan de. Destriksyon ke yo ap yap fè yo, pou ki rezon ke yap fè yo. M kwè ke yo antre nan plizyè espas, yo konnen ke nan espas yo se pa la m loje. Yo kraze, yo fè yon pakèt zak vagabondaj, ke yo konnen menm sa yap fè a, se pa li menm ke la lwa otorize ou fè. Men y ap fè l yon fason pou fè m kouri, pou fè m pè, men sa pa ka fè m pè, ni sa pa ka entimide m. Mwen vle fè nou konnen ke moralman a 1. M ap kontinye batay nan lit politik la. M ap kontinye lite tout sa ke pou m fè, m ap fè yo nan sans ke m dwe fè yo. Mwen vle fè pèp Tòsèl la konnen. Rete vijilan. Mete moral nou a 1. Pa kouri. Ni tou pa panike. Sa k ap fèt la pa ka entimide m. Nèg yo panse ke yo ka jete m, men yo pa fasil pou yo jete m. M ap di yo tou, m pa ko ap lage anyen sur les réseaux, ni tou m poko ap site oken non. Men m vle gouvènman an pran sa an kè. Yo pran nòt. pou yo konnen ke gouvènman sak la se nou menm ki akouche l. Sonje byen ke Andre Michel se sèl nèg ki te toujou ap batay li te di ke barikad la se te sèl mouvman ki te pou fè nou sòti nan sa n te ye a. M ap raple nou tou, apre Léon Charles te vin fè entèvansyon ke l te fè a, se Andre Michel ki ta al pote plent, o nivo kabinè denstriksyon. Jodi a la l te sòti yon pwen de près, li te di gen yon operasyon k pral lanse ki te operasyon an tit li se te krisifye Jezi, libere Barabas. Operasyon an kòmanse dirèkteman sou mwen. Men m ap fè l konnen ke pa gen kouri ki pa gen bouke. Pa gen nèg k ap kouri, ki pa gon kote pou l repoze. Mwen rete tèt frèt. M ap kontinye ak fèm konviksyon m. M p ap dekouraje nan lit la. Sa k fèt yo p ap entimide m, ni yo p ap kraze moral mwen. Paske m konnen, kan menm, jodi pa demen, n ap vin chita menm kote n konn chita yo. Mwen konnen, kan menm, jodi pa demen, n ap rankontre menm kote ke. nou rankontre a. Ou menm kamarad, mwen pa ko ap site nom, kom kwa ke ou rele m, ou di m ke pou ke gon rezolisyon nan sa kap pase a, son antant ki pou fèt ansanm avèk Frantz Elbe. M ap di w sa, mwen pa gen okenn antant ke m ap fè Frantz Elbe, rezon pou lakel, jodi a si Frantz Elbe ka kote l ye a, se atravè de lit mwen. Se atravè de batay mwen, se atravè de konviksyon m ke m te mete deyò. Ou menm Clivens, ou chita avèk Babekyou, ou panse ke ou ka entimide m, m ap di yon sèl bagay, pouvwa a li enfeme. Jodi a la a ou nan DDO, ou ka fè tout sa w vle, ou mèt kontinye. Men m ap fè w konnen ke si ke m gen yon pwoblèm avèk lajistis, la jistis ap fè apozisyon se li sou byen an e byen ap devni o pwofi de leta m pa panse ke nou ka kraze jan nap kraze a de tout menm mwen vle pote yon atansyon avèk popilasyon an map di nou sa klè mwen pou nou nou pou mwen rete fèm rete vijilan pa bay tèt nou pwoblèm mwen la mwen bèl e byen vivan e anyen pa ka entimide m. Tout popilasyon an konnen ke nou te yon mouvman peyi lòk. Nèg yo gen angajman yo, yo pa vle respekte mo yo, yo chwazi pran n yon lòt fason. Men sa w wè k rive a la e aprè plizyè rankont ke n fin fè, yo resanti ke mwen pa prale nan lojik ke yo vle a, yo pran n yon lòt fason. Kòm jodi a la, yo sou pouvwa, m ap di yo kouri. Men kanmenm, fòk yo bouke. E lè yo bouke, fòk yo kanpe. E lè yo kanpe, fòk yo poze. John Joël Joseph site non nan kòm kwa ou ta enplike nan asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse nan bal materyèl. Kòman ou ka reponn sa? Bon, ann di ke John Joël Joseph se yonn nan zanmi, se atravè de SDP mwen konnen John Joël Joseph. se swit avèk rankont ke n te konn fè, nou te konn pale. Men m panse ke popilasyon wè klè e yo konnen ki kote materyèl soti, yo konnen tout mizanplas ki ka fèt. Si y ap pale de materyèl, m pa kwè ke ki mwayen m pral gen m ta bay materyèl pou abouti avèk angajman sa a ke nèg yo te gen nan men yo. Ou sot di DG lapolis la se svp ki mete l, Nenel Cassy, e pou batay ou fè ansanm avèk yo, sa ta vle fè kwè ke nèg yo trayi l? Definitivman, son kou monte liye, son trayi. Sa ke m konprann. Nèg yo tout miz an plas yo, aprè lit la, yo te fè konprann ke se te asyèt nou, se te kiyè nou, se te li k te barikad nou, se li k te tout nou, se li k ta pral pèmèt nou sòti nan sa ke n ye a. Imedyatman ke yo fin fè akò ke yo fè a, Yo jije ke yo pa deside reponn ak angajman yo te gen avè nou. Yo chwazi sèvi avè nou avèk abitrèman. Ou ta vle fè kwè tou seri de operasyon sa yo ke lapolis ap mennen nan blòk Tòsèl, bò kote Pò Fèmye, se ta kòm se deje lapolis sa se Nènèl Cassy ki mete l, se yon operasyon sible. Sible li ye egzakteman. Ann ale klè, si lapolis ap fè yon operasyon, li di w konsa ke l antre nan yon gwoup gang. Konbyen zam lapolis di w li sezi? Ann ale klè. Bon pou m fè raple mesye yo. Yo se yo pran yo konfiske 2 ti fowad. 2 ti fowad sa yo se yo menm ki te konn ap pote nèg anba vyadik la wi pou al nan manifestasyon. Se yo menm ki t ap fè tout jan de mobilizasyon yo konnen ki te konn fèt la wi. E a sèt epòk Andre Michel se nan 70 la l te ansanm avè m. Jodi a la li ka ap dòmi Karibe, li ka ap dòmi Rancho. Li jis panse ke tout è posib, tout è fini. Men sèl sa m di yo, jodi pa demen, gon repons ki gen pou bay kanmenm, paske pouvwa pa lòt kote ke nan men popilasyon an. Eske w ka pèmèt mwen poze kesyon sa mesye? Nan atik. Kisa w konprann de, ou sot pran yon slogan André Michel te di, kote l te di, Krisifye Jezi, libere Barabas, sa vle di, ou panse se ta avè w l t ap pale? Bon, definitivman, nou tout ke l te angaje ansanm avè nou nan lari an, li vin santi ke repons ke l p ap ka bay la, e. Se nou menm pou l satisfè, pou l krisifye. Kòman m ta ka eksplike sa? Li di dirèkteman, se nou menm ki te Jezi pou li. Yn fwa ke kounye a la, li jwenn Jenèf kòm alye l, pou l kolabore ansanm avè yo. Li kolabore avè yo, epi l ap krisifye Jezi. Èske w ka konfime pou nou si lapolis arete yon machin e yon pikòp bout kabin pou. Frem la polis arete on pikòp dou kabi pou mwen swa jamè swa jamè monchè swa jamè a kiyès a solda yo arete yo ki moun yo arete nan machin nan ki moun ki te nan machin sa tout sa yo se difamasyon son sòt de matrakaj kòman m ekspli mwen di nou sa nou pa mete l an aplikasyon nou te gentan fè plizyè rankont yn fwa ke nèg yo wè yo pa ka abouti avèk angajman ke yo genyen an y ap chèche de matrakaj. Imajine w byen, nèg yo nou toujou pale, jiska mentnan, yo nan faz de nogosyasyon. Se kondisyon yo vle a, m pa antre nan lojik la avè w. Men m di yo sa se byen konte, mal kalkile. E m te di l pou Leon Charles, Kalalou pa leve lòt jan ke tèt anba. E pouvwa a se enfemè li. Jodi a la, se sa André Michel prevwa li ka fè, m ap di l sa, Kouri jan lap kouri a pi devan li pral wè sil te byen kou. Nan atik Miami Herald ekri a, nan atik Miami Herald, map fini la, nan atik Miami Herald ekri a, yo di ke w te pale ansanm avèk John Joel Joseph pandan ou aprè lamò Jovenel Moïse. Ou kapab konfime sa pou nou? Si se pou m pale avèk plizyè pati politik, plizyè de, m te ka di w, de dirijan politik, men sa pa otan ke. M gen yon lyen, m gen yon relasyon ansanm avèk John Joel Joseph nan sa ke l t ap mennen. Sa pa di ke pandan m te byen a John Joel Joseph sa otan ke sa l t ap mennen m t ap mennen l ansanm avè l. Men tout moun ka byen avèk yon moun. Menm jan ke mwen byen avèk André Michel, nou byen avèk plizyè lòt. Jodi a la ki sa k pase? Sa k ta di w ke aprè Jovenel fin pase jan l pase a la, se sektè demokratik ki t ap vin kraze sa m posede. E pandansetan, tout miz rankont ke n te konn fè, se nan espas ke yo kraze a n te konn fè l. E nou konnen ke genyen e lapolis fè kwè ke gen anpil materyèl ke li kraze pou e mete dife ladan li. E ou menm, avèk tèl deklarasyon konsa, kòman w entèprete sa? Ban m di w yon bagay. Lapolis kraze preske pou popilasyon paske mwen tout sa m gen se pou popilasyon m nan. An n analize byen. Lapolis antre yon kote l tire yon bèf. Lapolis antre yon kote l tire yon kabrit. Lapolis antre yon kote l kraze yon lekòl. E an menm tan l kraze yon legliz epi yo di se moun pa m k ap fè yo. M ap di yon sèl bagay. Nèg yo fè kou a, yo mal pase. E m pa konn si n raple n gon on, m te ka di w, on, m te ka di w on tapajè. Paske Teriel, li pale a mèt repriz, li di jou m konte. M pa konn si nou tout tande l onivo dè rezo sosyo, tèlman l konnen ke negosyasyon byen fèt. Men se byen konte, mal kalkile. M ap toujou di w sa. Jèn gangan, jèn pren. Ok, dènyè kesyon pou n fini, èske ou konte pote plent pou leta ayisyen? Answit èske ki non w ap site anpil de konsènan Pènye? Èske ou kapab pran yon ti eksplikasyon de sa k ap pase Pènye? Pou fè swit avèk kesyon misye a, enfòmasyon fè kwè ke aprè operasyon lapolis yo, genyen manm nan popilasyon Pènye a ki viktim de pwòp sòlda swadizan kòm yo di. Banm di nou yon bagay, plent, si se pou plent, lajwistis se sèl. Pouvwa, sèl mwayen, se sèl baton. Men lè nap gade nan moman la, lajistis ajenou. Lajistis pa ka deside. Ann byen gade. Yon polisye se loksilyè de lajistis. Lapolis al travay san pèkizisyon di pakè. Imajine w, pakè an difikilte pou travay. Nou ta gen yon bilding konsa, si leta tap fè yon bagay e pa sezi l tap sezi l. Pou n montre w ke se zak vagabonday, zak abitrè kap fèt. Mwen menm map toujou kenbe la jistis kòm soutyen, kòm bousòl pou n pousib tout nèg ki gen tout sa kap fèt yo. Pou sa kap pibliye pèmi a, map di nou yon bagay. Nou menm etanke medya nou reprezante katriyèm pouvwa. Mwen tyen aske nou ankete. Mwen tyen aske nou fè tout demach ke pou nou fè pou n wè si sa ap di yo veridik. E ann byen gade, n ap gade gen nèg k ap di, gen polisye k ap mawon, gen polisye k ap dis, gen polisye k ap dat. Si polisye gen fòs sa yo gen an mesye, kiyès ki ka batay avèk lapolis? Pandan se tan deviz lapolis la se pwoteje e sèvi yo. Ann antre nan kad yon operasyon, yo di y ap deniche bandi. Konbyen bandi yo di yo arete? Kou nèg yo rive nan kafou a, yo detui lavi yon pakèt ti chofè moto. Yo rive apre ti machann yo vide yo atè. Eske sa antre nan lojik operasyon lapolis? M ap di direktè lapolis, se paske l pa gen manman. Men m ap di yon sèl bagay, li pa gen yon manda. Pa gen yon moun k ap pase sou pouvwa sa a k ap rete. Ou prale, w ap tounen. Yon lòt ap pran. Jodi pa demen, m ap jwenn jistis mwen kanmenm. E m prale jiskobou.